Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon janm te di nou sa Ebyen humm bagay yo vrèman konplike o nivo de wout nasyonal nimewo 1 an ou wè ebyen nan zòn Drouillard maten an anpil kout bal li te 10 è 49 konsa kote ke lobo pete antre fòs de lòdre e dè jan arme ki yo menm sou plas nan zòn nan il sanblere ke genyen anpil viktim. Nou te di w ke pandan afwontman yo, ebyen genyen 2 veyikil blende ki yo menm ap pete bal. Epi nèg yo menm mete kò yo nan tout kwen la a, y ap simen bal sou lapolis. Vin gen yon pwoblèm, se ke genyen yon tankè ki te nan wout sa a, e nan tire, i sanblere ke lapolis tire dirèkteman sou tankè a. Men aparaman. Euh tank lan te vid. Sanble se yon machin ki konn pote euh carburant. Li vin bay yon presyon ki vin bay yon van fò paske de kote bal yo antre a epi van yo sòti avèk yon presyon. Donk gen anpil moun ki nan zòn nan. Gen ti dega ki fèt. Gen moun van bwote. Genyen euh bandi yo menm ki viktim. Brèf men sa n ta kapab di le gros de l'information. Yon manm je nèf e alye kòmandan Boston, Mathias, li menm sanse pran bal nan pye. Men daprè enfòmasyon ke nou rive jwenn sou plas, Mathias fwa sa a te pote boure tout bon nan batay la. E se nan kad pote boure sa a misye pran bal nan pye. Kisa nou ta kapab di? C'est un appel qui a été lancé. Pa, Le porte parole du G 9 et alliés, Jimmy Chérizier alias Barbecue, epi nèg yo pase a l'action. Men lapolis li menm tou li pase a l'action. Lè nou mete dwòn nou anlè, nou jwenn ke gen yon moto ki li menm vini li antre avèk yon sòlda. Li ale nan Boston avèk li. Men daprè enfòmasyon, sòlda sa ta sanse pèdi lavi l. M poko ka konfime non, se daprè enfòmasyon yo ke nou menm nou mete o kondisyonèl. Lòt bagay ankò, Matyas li pran bal nan pye e yo ale avèk li men se pa grav. Ebyen se pou n di nou ke la batay li deja kòmanse. Batay la deja kòmanse. E si nou chita sou deklarasyon sa Barbecue fè yè sa pwouve aklè ke. Tout nèg kanpe dan tout nèg ap jere zòn yo e tout nèg anfas lapolis. Ann tande yon ti bout ankò nan deklarasyon sila kote nou ta kapab estime ke Babekyou kanpe nan yon lojik a la gè kòm a la gè. Si on ne nous attaque pas, eh bien n ap fè silans. Men, si yo menm gen entansyon atake, eh bien nou menm n ap replike e n ap menm kontratake. Sonje ke lè w ap voye All Black vin asasinen nou, sonje ke lè w bay nèg Bèlè blende pou vin atake nou, sonje nou pa gen tèminal vare, sonje nou pa gen santral eletrik, sonje nou pa gen APN, sonje nou pa gen depo Chodeco sa, sonje gon ekip biznis e ke se Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi a li e pa pou nou li ye. Nou menm nou se esklav dè chan nou ye. Nou konnen du tan de la koloni te gen 3 kategori d'esklav. Te gen esklav a talan, te gen esklav domestik, te gen esklav dè chan. Nan tout esklav sa yo moun ki te swaf libète a te esklav dè chan. Nou menm, sou zam nou Ariel Henry. Sou zam nou Léon Charles. Nou jire, nou jire nap libere peyi sa sou zam nou. Au péril de notre vie, paske map pale nan non fòs revolisyonè, jènèf an fanmi e alye. Manyen youn manyen tout. Au péril de notre vie nap libere peyi sa. Sonje mwen di w sa, lè w ap voye vin fè masak anba nan ri Senmaten, menm jan w te voye fè masak anndan Dèlma 6 la, nou pran l on fwa nou pa p pran l de fwa. Gran timoun pa soufri de fwa. Ou te fè l anndan Dèlma 6, ou pa p ka fè l ankò. W a sonje m di w konsa, panse a tèminal Varreux a. Panse a tèminal elektrik edh la. Sonje a Chaudecossa. Sonje avèk Ladwàn. Sonje avèk APN. Sonje a Palman. Nou se fòs revolisyonè Jenèf an fanmi alye, nou poko janm di sa n pa ka fè. Mèsi anpil. Antouka fò n di ke bagay yo sanse konplike o nivo de Drouillard maten an paske m ta kapab di a chak minit se yon maksimòm enfòmasyon ki ap tonbe. Men nan moman n ap pale la a gen bal ki ap tire o nivo de site a men. De bal izole nou ta kapab di pa genyen atak vrèman. Gen enfòmasyon ki ap sikile kòm kwa ebyen la banda Gabriel gen entansyon pou kapab atake nèg yo. Bon hum eske leta de sante de Mathias sa enkyete moun? Antouka mwa je di non paske ben se pa grav men gen yon ti enfòmasyon tou piti ke yo kache. Brèf, il semblerait que Tayson ta pèdi plizyè sòlda. Sa se enfòmasyon de premyè men. Ebyen nan kad batay sila men nèg yo ap prepare yon replik tou pou lapolis paske nèg yo estime ke bon si lapolis fè atak sa jounen jodi a ebyen sa vle di ke lapolis genlè pap jwe avèk yo ebyen yo menm yo pral lanse aso pa yo a. Sa vle di. Il faut faire attention ou menm kap pase nan wout nasyonal sila a, si w wè lapolis on kote, anpil atansyon, si w wè 2 nèg ame tou fòk ou fè trè atansyon paske lè bal deklannche ebyen pa gen kote li pa rive. Peyi Dayiti vin tounen yon jungle pour l'instant e nan jungle sa a li pa on kestyon de lyon ki ap dirije sèlman. Se kòm si tout zannimo ki nan jungle sila a, yo tout se Wa. A leksepsyon de popilasyon sivil la, ki li menm se pwa ki pi fasil pou ni fòs de lòd yo, ni les bandes armées. Se sa pou nou konprann. Sa vle di nou menm ki pa genyen yon mwayen de defans, ebyen se a vou De vou pwoteje pou kapab gade lari a lè w ap sòti. Paske moman sa li mande pou yon nèg ou trè pentad e si samdi anwo yo te frape Manilo o nivo de Dèlma 75, kèlke jou aprè se atak ki fèt nan Drouillard, bandi pran bal, 2 bandi pèdi lavi yo, ebyen ekoute, humm. Tèren an li vrèman parèt difisil. Bon, kounya la, m pral fè yon ti rezònman avèk nou pou m di nou ke bagay la pa bon ditou pou yon moun yo rele Ariel Henry. Paske, a chak fwa gen atak konsa, lapolis ap pote boure, ebyen, Ariel on ti jan gen pwoblèm avèk la structure denommée G9 en famille Allié. Tande byen! An patan, te genyen ti pawòl ki pale, te gen ti chita pale ki fèt. Men, jounen jodi a la a, on a kòm lenpresyon ke divòs la li sou wout pou li konsome antre G9 e Ariel. E se sa k fè wè nèg yo di yo nan lari an, yo met pye yo atè a jiskaske Ariel jwe pye l li demisyone. Genyen, m ta kapab di pami rezon yo, twa rezon mwen plis soulinye pou nou ki lakòz sa n ta kapab rele. Divòs sila, Ariel Henry te bay garanti ke li ap pwosede ak liberasyon kèlke pwòch de G9 an fanmi Alie, se ke li pa respekte. Daprè enfòmasyon yo, se ta yon sèl liberasyon ki fèt. Epi, lòt liberasyon yo, yo eklipse. Ariel pa deal avèk G9. E lè nèg yo tande ke Ariel bay nèg sektè demokratik yo lajan, moi je mets ça au conditionnel paske m pat la lè Ariel tap bay lajan an, bagay sa a leve plim sou do yo, se sak pwovoke sa n ta kapab rele ebyen divòs sila. Twazyèm bagay, sa se batay kap fèt sou tèren an la, nèg yo okouran ke genyen preparatif, nou wè n te tande Babekyou ki te pale sou sa kote ke li di li menm Li pare paske l konn sa k ap fèt la. Preparatif pou fè yon seri de operasyon pou kapab ratibwaze yo, ebyen bagay sa a li pwouve ke c'est un coup et les gens du G9 en famille et alliés yo estime ke yo trayi pa Ariel Henry. Se sa k fè jounen jodi a la a nèg yo kale je yo e yo mete pye yo atè a. Le fèt ke nèg yo okouran ke genyen planifikasyon k ap fèt pou kapab fè operasyon nan yon seri de zòn G9 an fanmi e alye ye, ebyen nèg yo pran devan yo antisipe pou di, Ekoute, nou menm nou prè. Si lapolis pas alaksyon nan kad operasyon sila yo, Ebyen, pa gen pwoblèm, paske nou menm nou p ap mouri ajenou, n ap mouri zam a lamen. Bon brèf, se pou m di nou ke y a une grande bataille qui est lancée entre le gouvernement et G9 en famille et alliés. Bon, hum! Bagay la rèd wi la fanmi, bagay la vrèman rèd nan Pòtoprens e la mwen mande èske pral gen aktivite, repriz aktivite ekonomik? E pa bliye gon bagay Babekyou di, mwen soulinye sa, Babekyou di, pitit pèp la li menm yo pa gen tèminal, vare, yo pa gen APN, yo pa gen lòt bagay, sa vle di, rien à perdre, mais beaucoup à gagner. Comprenez bien la déclaration faite par Jimmy Chérizier alias Barbecue. Deklarasyon an fèt yè, lelandmen, afwontman nan Dwouya a. Donk pou lenstan nou poko okouran pou nou ta kapab di w konbyen de sòlda ki tonbe onivo de zòn Dwouya la, blòk asyeri Dayiti. Men nou okouran ke genyen chèf ki blese. E pou kouwè l ye la a, mesye yo repliye nan baz yon mannyè pou kapab defini lòt estrateji. pou batay la. Merci la famille kom toujou on maximum de komantè un maximum de partaj epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou di ke vous appreciez le travail un travail kè vreman riske mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila kè skon di o final la famille a la prochèn.